bonsoir à la famille. Avec plaisir, nous entrer la KO pour capable porter baou une nouvelle émission. On est content d'être avec vous. Pour qui ça me content, c'est parce que moi, ouais, que Haïtiens commencent à lever un peu partout à travers le monde. À l'image des Haïtiens qui vivent en France. Je ne jodi à la, Ayisyen sa yo mete tèt yo deyò pou mande jistis pou Jovenel Moise. Anpil nan yo gen pankart nan men yo ki ekri kèlke non. Bon, de non ki yo menm anpeche peyi sa a avanse. Men ekoute, a travers le monde, moi je pense que toute la communauté haïtienne doit être debout. Debout pour dire non. Sa pa dwe reproduire nan istwa non. Eske nou konnen nou se sèl peyi, m gen menm presyon nan mond lan, paske nan amerik la nou se sèl grenn peyi ki asasine 5 prezidan jiska 6. Paske gen youn nou te bay pwazon pa vre? Donk kounya la a, an nou poze tèt nou kesyon pou n di ke bon! Eske bagay sa a lap fon kanpe paske sinon ebyen chak prezidan ki monte ebyen nèg yo ap tiye li sou pouvwa la ebyen ayisyen yo leve kanpe donk si la frans debou mwa je panse ke lèzetazini dwav tètr debou je parl dè ayisyen ki y viv nou wè nan peyi dayiti kòman eh ayisyen yo kòmanse ap pran la ri menm si se de manyè timid aparaman paske eh apar de pè te gen anpil moun ki yo menm defile. Alò, ki sa Pòtoprens ap tann? Se pa un appel à la violence, men ekoute, les gens qui avaient voté Jovenel Moïse, ebyen, fòk kominote entènasyonal la wè, moun sa yo se pa t fòse yo te fòse yo vote Jovenel Moïse, obyen se pa on kout mal taye ki te fèt pou mete Jovenel Moïse prezidan. Les 500 mil pèsòn ki avaient voté Jovenel Moïse, ebyen jounen jodi a la a, fòk yo met tèt yo deyò. Fòk yo pran lari an, paske m pa kwè nou ka kite sa pase konsa. Si n kite l pase konsa jan m di nou an, ebyen, se nou menm k ap wè l. Pi devan, nou pral pran yon malere, yon pitit nèg andeyò, nou mete l sou pouvwa ankò, ebyen, y ap asasinen l. M panse ke se lemoman pou n kapab kite w wè kòman anbyans lan te ye an Frans avèk Ayisyen sa yo menm ki pran lari an pou kapab manifeste, pou mande jistis. pou Jovenel Moïse. Ebyen fòk nou di ke semèn pase a konsèy sekirite loni an te obsève yon minit de silans nan memwa Jovenel Moise prezidan ayisyen ki asasine nan dat 7 jiyè 2021. Pou lenstan on va se kite. Men nap kite w avèk yon deklarasyon paske se toujou evidan pou nou reviv les images du Président de la République. Ann tande sa. Se travay map travay, ou menm travay pa w si se fè 7 tou palè. Travay pa w si se kidnape moun. Travay pa w si se kreye ensekirite nan peyi a mesye dam kidnapping yo map di nou sa nap travay pou n rive sou nou paske gen de gen de gwoup gen de antrenman kap fèt nan peyi a la mwen konnen ke yap travay pou yo rive sou nou paske bagay yo pap fasil gen bon bon teknoloji kap mete epi anpil nan kidnapping yo tout moun konn se kidnapping Politik ke yo ye. Tout moun konn sa. Sèt istwa pou pou nou pou nou pou nou rete nan bèyè kache lonbrit la, se nan pa pale m pa pale ki te fè pèp la te manke manje m. Jodi a, M pran desizyon depi 15 oktòb 2019, menm jan ak Tele Ginen m di bagay yo jan yo ye la ankò. E pa vle y ap manje ankò. Kidnaping yo, 80 pousan nan yo se trete politik. Cndd a ki la a, si yo pa di sa se se nan ipokrizi yo ye si yo pa di nou sa. Jodi a se pou se pou pawòl yo pale. Djab yo di a an nou kidnape entèl pèp la ap leve pou pèp la leve an kidnape entèl pou pèp la leve mesye pèp ayisyen an pa egare yo pa egare ankò je yo klere kounye a mesye e yo gen on lidè menm kanpe devan yo prezidan yo te vote a moun ki la pou goumen pou yo a moun ki kanpe ki touse pou lèt li pou goumen avèk nou an mesye menl la. Li pa ega ankò. Si nou bezwen pouvwa, òganize nou mesye, mete kalm nan peyi a, sispann bay kidnaping nonm mwen, pase fò n pa bliye, nou sonjan an 2013 kisa k te pase, nou te mete men nan kòlèt yon gwo nèg k ap kidnape moun, jodi a nou preske rive sou ou. Sispann. Se mwen k di w sa. Lè sa a, m a tande gen pèsekisyon politik, m a tande gen plenyen. Mwen renmenm nou konnenm se kiyè pranyenm mavè chalè. Nou konnenm deja. Sim goumen avè nou pandan 4 an 3 mwa epa ti 9 mwa pda mande'm paka goumen avè nou. Sispann. Fòn sispann peyi a mande lapè, peyi a mande viv ansanm, peyi a mande tèt ansanm. Ayiti bouke nap fèl depi lontan. M sonje on prezidan rive prezidan an 1990, 91, li pa menm fè 7 mwa koudeta, li tounen 2004 koudeta. Bagay sa fòk sispann nan peyi a. Apa mwen ale a, mwen la m prale, m ap tounen nan peyi m mesye, m di nou sa. On gwoup nèg nan Pòtoprens k ap rele m nan telefòn, pa rele m ankò pou zafè ti paskout la, m pa ka fè paskout avè nou. Sa ret moun sa yo m ta fè paske w pat mèt bagay la pèp la pa rele m ankò tanpri pa eksplike m ke peyi a pral kraze si m pa ban nou bagay la men mèt li men kòmanse touse poyèt nou pou n al pran bagay la bagay lou a men l la a men l bò kote mwen nou pa wè l li pa ka woule l kare mèt li se pèp ayisyen an e sèl jan pou nou.